Se yon fanmi ki gen twa pitit, de fi ak yon gason. Manman ak papa yo t ap viv lotbò, akoz mwayen fanmi an te genyen, te gen yon moun sou katye a ki te rayi yo. Ann suiv kòman sa pral pase. Oh dat sa map tann Carla mwen poko wèl sa t pase lè nou te gen an gentan pase map tann toujou. Bonswa cheri. Kman w ye Carla? Anfòm Carlo, sa w gen ou fache konsa papi? Dat ou mete m chita la. Se pa fòt mwen cheri te gen blokis. Eskize bby. Enh ok cheri. Kòman jounen an te ye pou ou? Byen cheri, e pou ou papi? Mwen trè byen gras a Dye. Je t'aime cheri. Kote ka la Jessica. Mwen pa wèl non. Ki kote l ale. Mwen pa konnen. Depi w wè sa lal kay mennaj li. Kisa ap tann lèl vini. Humm la degaje nou. Antoulèka m nan chanm nan.